Gen de moun ou genyen ansanm avè w, moun sa a pa sispann file po fig anba pye w pou l jete w paske ou gon pwojè, li vle ke se li k pou nan plas ou a. Men pandan l ap detwi w, li pa janm mete nan tèt li si l ap detwi tèt li tou e si l ap detwi tout yon kominote. Si mèt chwal la pa la, jan ti pwovèb kreyòl la di l, kiyès ki prale chanje bèf yo? Tout ap ret mouri anba raje. Yon pwojè ki koute Leta ayisyen divès milyon dola, jounen jodi a, ou wè se fatra l tounen. O Bondye! E pou sa yo touye Jovenel Moïse. Pandan se tan, dirijan nou yo rete nan Pòtoprens, yo ap dòmi nan gwo otèl, yo ap manje anmbègè, yo ap tann lentènasyonal, yo ap tann ONG, yo ap tann Loni, yo ap tann OEA, yo ap tann Karikòm ka vin rezoud kriz alimantè nan peyi Dayiti. Non. An frèzesè byeneme, m resi konprann jan ti pwovèb kreyòl la di, Bondye bay chen an maleng nan kote l pa ka grate. M pral prezante w pwojè a. Pandan pwojè sa a ap tounen fatra, w ap gade pik makaya k ap pran dife. Frèzesè byeneme, bagay yo tris. Tansyon kontinye ap monte ant Lawisi ansanm avèk Lèzetazini Damerik. Ou kwè se koze? O-o! Ebyen, jan bagay la ye la a, pa twò lontan gon machwè won k ka chavire. Gen tribinal entènasyonal ki mete manda pou arete Prezidan Vladimir Poutine. Hey! Kiyès ki pral pase kòd la nan kwi chat la? M ta renmen konn kiyès ki pral arete l. Pandan tan sa, m ap fè w konnen. Divizyon kontinye ap grandi nan pati repibliken yo nan peyi Lèzetazini. Gen yon pati ki pa dakò pou Lèzetazini Damerik kontinye ap finanse gè ann Ikrèn, tandiske nan peyi a chaje bagay ki pi enpòtan ki pou regle. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonsoir tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi, mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou, mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo, zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an, e kont sa a ki se te Fò leve wòb mwen pou wè bote m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se mayi. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Menm si yo mete m andedan yon frijidè m stil toujou cho. Menm si yo mete m andedan yon frijidè m stil toujou cho. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Dèfwa nan lavi gen de moun ou konn panse wap detui l epi tout bagay fini poutan wap detui tèt ou e wap detui tout on kominote wap detui yon peyi tou. Medam matmwazèl e mesye rezon ki konn fè yon moun ap poze jan de aksyon sa yo se paske yo egoyist, se paske yo jalou, se paske yo toujou di w si se pa mwen ebyen lòt la pap pase, se paske moun sa li menm gon travay li tap fè li echwe li vle pou tout moun echwe menm jan ansanm avè l. Frè m ak sè m kap koute m nan peyi Dayiti tankou nan dyaspora a, depi plizyè jou gon dife ki limen nan pik Makaya e dife nan Forèdèpen. pyès dirijan pa leve dwèt yo pou di he mesye dam si n pa voye je nou pou n gade sa k ap pase nan tèt mòn yo pita k a pi tris malgre ou tande ou gen minis anviwònman ebyen tout ap plante fatra nan lakou pòtoprens men gon ti pwovèb kreyòl ki di si mèt chwal la tonbe kiyès ki pral okipe bèf yo. Depi mèt chwal la mouri, ebyen frèz e sè byeneme, gon pakèt travay ki tap fèt nan gran lakou, gon pakèt travay ki tap fèt nan lakou an deyò, gon pakèt travay ki tap fèt nan mòn lwen yo. Pyès moun ki te nan vil la pat janm fokis sou jan de travay sa yo. Yo te fèmen sou yo. Yo pat vle wè mèt chwal la paske lè l monte chwal li l ap pase, sa ba yo pwoblèm, yo tiye l. Ebyen, imedyatman mèt chwal la fin tonbe, depi se bèf ki te genyen anba raje a, depi se jaden ki t ap konstwi nan mòn lwen lwen yo, ebyen tout jaden sa yo ap ret gaspiye pandan moun ki nan lokalite a yo rete yo ap plenyen yo grangou yo pa ka jwenn manje. Se sa k ap pase nan peyi Dayiti aktyèlman la a. Medam, matmwazèl e mesye mwen vle ou gade videyo sa. Sa se yon sant jemoplas prezidan Jovenel Moise te konstwi. Si ou ta wè eta sant sa jounen jodi a, w ap di men sa k ap pase kon sa? Poukisa dirijan nou yo mechan nan nivo sa? Poukisa dirijan nou yo pa vle wè tèt yo kon sa? E aktyèlman la gen anpil kap souse nan leta frères et sœurs bien aimé yo ta renmen jwenn yon moun pou yo bay responsable sa kap pase a men yo paka jwenn nan moman frères et sœurs bien aimé kote André Michel trouvel la li ta renmen pou Jovenel Moïse la poul di se Jovenel ki fè lap vòlè konsa Rosemila tap dou se Jovenel Ariel tap dou se Jovenel tout tap dou se Jovenel men malerezman yo pa kapab kache men tire wòch ankò paske reyalite a ap frape yo. Ebyen frè se sè byen eme, pandan sant jemoplas sa a gaspiye, li fèmen, forè de pen ap pran dife, pik makaya ap boule depi plizyè jou, sa pa gade yo, sa pa konsène yo, yo fèmen sou bagay konsa. Minis anviwònman ou pa konn ki kote l ye sou latè. pase tout moun se konkou vòlè yo ap fè nan bwat leta yo pèp ayisyen men frèse sè byen eme se pou sa yo touye prezidan paske moun sa yo yo pa konn valè yon pye bwa moun sa yo pa konn enpòtans lè ou mete yon pye bwa anba tè nan 5 dizan ki sal ka devni ki sal kapab fè. E, medam, matmwazèl e mesye, kite m rakonte ou yon eksperyans. Mwen menm ki leve an pwovens, mwen konnen enpòtans yon pyebwa. Paske jounen jodi a, jan de pwojè sa yo, ki koute Leta divès milyon de dola, yo pa t sipoze fèmen, yo pa t sipoze kraze. Pyebwa te dwe kontinye ap fèt pou nou kontinye plante. Paske kote m leve pèp ayisyen, yo montre m enpòtans mete yon grenn anba tè. E lè w mete grenn sa anba tè, nan senk, nan dizan, ou pa konn ki sa l ap devni, ni w pa konn sa l pral itil. Ebyen frè e sè byeneme, fòk mwen di w, nan lakou lakay, te genyen senk pye mango. Senk pye mango sa, a chak fwa mango pral bon soti nan mwa me pou rive fen mwa jiyè. Mwen menm ansanm avèk yon frè m, m te ka gen twa lane konsa. Frè m nan te gen senk lane. Nou tèlman ap manje mango, ou te ka parèt anba mango a w derekonèt mwen. Paske, yo retire tout rad sou nou, yo mete n toutouni. Paske w tèlman ap manje mango, dlo mango a ap kouri nan tout men w. De bò bouch ou la se lèt mango. Mango a tonbe pi pou kou anba pye a. Jounen ou fè konsa. Donk yo kite w toutouni pou pa tache rad. Èske ou konprann? Ebyen medam, matmwazèl e mesye, lè w debake nan lakou lakay, ou pral manje mango gen prensip. Manman m toujou kanpe 24 sou 24 l ap veye. Ou pa ka manje yon mango pou w lage po a anba pye mango a. Lap fè w bese, si posib lap fè w pran labouch ou menm. Ou pa ka ap manje yon mango tou, epi kote w kanpe a wap tire po a tout kote. Bagay konsa pa fèt. Wap manje mango a, wap ranmase tout po mango a avèk grenn nan, wal mete l yon kote ki fèt pou sa. Paske lè wap manje mango a anba pye a, an menm tan tou wap kale wap jete po a anba pye, ou monte pye mango a wap manje epi wap lage po a anba pye mango a, kisa ki pral pase? Mouch a vè ap vini lap pike po mango a, e lèl fin pike po mango a, grenn mango ki anlè, sa ki poko fin mi, Sa ki vèt, ebyen mouch sa a, li monte anlè a, ebyen l al pike mango ki anlè a. Lè mouch la al pike mango anlè a, ebyen sa w tande a, mango a tou pran vè. Men, si ke w pran prekosyon, ou pa lage po mango a anba l, mouch pa p janm vini ap poze anba pye mango a pou ke li vin pike atè epi l monte l al pike anlè, epi sa w tande a, li gate tout rès mango a. Donk, nan lakou lakay pou manje mango, fò w gen prensip nan lavi w. Si w konnen w s on moun, w ap manje epi w ap gaye po a tout kote, se tankou kochon w sèvi, dezole, pa al lakay ou pa p ka manje mango. Ebyen frè se sè byeneme, lè ke w fin manje tout mango sa yo, nan la, anba lakou kote ki gen pil bannann, w al vide tout po mango yo ansanm avèk tout grenn anba bannann nan. Donk kounya la, aprè 15, 22 jou, kisa ki pral pase? Depi se grenn mango sa yo ou t al lage anba lakou a, po mango a vin tounen fimye pou bannann yo. Konsa tou nou konn fouye yon twou anba bannann nan pou prepare konpòs. Paske nan moman mango ap mi, fen me pou tonbe jen, se nan moman sa tou pwa nwa kòmanse bon. wap manje bon ti diri ansanm avèk pwa nwa, e se nan moman sa tou si ke ou te plante chou nan espas mwa mas sa w tande a ou kòmanse jwenn bon jan tèt chou, lè ke w fin keyi pwa a, ou kale pwa a ou mete sou di fò w fon bon ti diri avèk pwa nwa vèt, pandan diri a pral toufe se toujou bèl filing pou ralon tèt chou pèp ayisyen. epi sa w tande a ou byen lave chou a koupe l epi lè w fin koupe l pandan w pral toufe diri a ou mete chou a sou diri a frèz e sè epi w pase anba lakou a ou koupe yon tèt fèy bannann ou rense tèt fèy bannann nan ou kase l ou kouvri chodyè epi w mete kouvèti a sou l ou toufe l e lè w fin manje diri sa ou pa bezwen ji pase ou lage anba lakou a w ap chèche mango w ap manje bèl mango. Eske ou pa yon moun rich? Wi, ou son moun rich. Ebyen frè e sè byeneme, nan espas 10, 15 jou, pil grenn mango sa yo ou te manje, ou al mete rès. Nan espas 10, 15 jou, pil mango sa yo ou te manje, ou al mete grenn yo swa nan twou konpòs la oubyen ou al vide yo anba bannann nan, mango sa yo kòmanse jèmen. Lè mango yo kòmanse jèmen, lè yo fin pouse 2 fèy, ebyen granmoun yo kisa yo pral fè? Yo pral achte yon pake ti sachè. Yo fè w grate tè plen ti sachè yo. Ou mete tout ti sachè yo kole, ou fè yo fè liy, apre sa ou fouye twou ladan yo, pil ti pye mango sa yo k ap leve swa nan twou konpòs la oubyen kote w te vide l anba bannann nan, Ou pral pran yo youn pa youn pou mete yo nan ti sachè. Lè w mete chak pye mango sa yo nan ti sachè, apre sa sa w fè, ou pase te epi ou wouze yo kite yo la. Disi pou mango fini, ebyen ti pye mango sa yo gen tan nan 4, 5, 6 fèy. Kounya la, ou pral pran pil ti pye mango sa yo, mete yo nan bourèt. epi ou genyen pikwa ou ansanm avè ou ki nan bourèt la silvouplè, ou prale nan lòt tè pou al plante ti pye mango. M ap raple m frèzesè byeneme, lè m gen 3 zan, sachè m t ap ranpli pou m mete grenn mango, lè m prale nan egzamen nevyèm ane, mango sa gen tan ap donnen Ebyen se mango sa a yo vann nan mache pèp ayisyen pou yo te achte rad pou yo te bon mwen pou m ta al fè 3 jou egzamen. Lè m pral nan egzamen nevyèm. Donk èske w konprann? Men sa anpil politisyen nan peyi Dayiti pa konprann. Lè ke gon prezidan ki vini li fè yon sant jemoplas pèp ayisyen. Nan 10, 15 an pyebwa sa w pa konn kisa l ap devni. Pye fwi sa ou pa konn kisa lap devni. Men nèg yo yo menm ki plis kwè nan brè switi, lè yon nonm mete yon pye bwa nan tè, yo wè sa pa gen enpòtans donk tout otan se moun sa yo nap chwazi pou dirije nou, nap toujou nan mande, yo ap toujou imilye nou, yo ap toujou pase nou anba pye. Donk lè ke ou fin manje yon zaboka nan lakou lakay te chaje zaboka. Lè kò fin manje zaboka, ebyen ou toujou pran prekosyon pou pa fann grenn zaboka an 2. Lè w timoun, ou konn gen entansyon pran grenn zaboka pou w ap graje, pase depi grenn zaboka fin graje frèzesè byeneme, li vin bay yon lòt koulè pou w fè ji pou w ap pwonmennen men ji glase pou vann. Ou ta fou fin manje yon zaboka epi w pran grenn nan w al fè sa, w ap pase move jounen anba men papa m. Pase grenn zaboka sa ou jwenn ou manje a, se moun ki te la anvan ki te plante l, ou menm si w pa plante, kòman lòt k ap vini an ap fè jwenn? Se sa l te konn toujou di nou. Ebyen, frè e sè byeneme, lè w fin manje zaboka a, fò w pran prekosyon pou ke grenn zaboka pa fannande pou pa pèdi jèm nan. Pase depi de bò zaboka dekole, ou pèdi pye zaboka. Ebyen ou pran grenn zaboka sa yo, ou al mete yon kote apa. Apre kèk jou solèy frèze sè byeneme, ou pral foure yo nou sachè ki te deja gen tè. Men sachè sa yo toujou yon ti jan pi gwo. Epi ou wouze yo de ou twa fwa pa semèn. Nan espas 15 a 22 jou, ou wè l gentan ap jèmen. Apre sa, ou pral plante zaboka. Lè ke w fin plante zaboka, frè se sè byeneme, nan 8, 9 an, zaboka sa kòmanse donnen. Se zaboka nou plante, lè ke nou vin nan segondè, frè se sè byeneme, ebyen nou pral vann sak zaboka pou fè ki sa, pou al peye lekòl. Zaboka ap peye inivèsite. Moun sa yo ki aprann nou sa pèp ayisyen, moun sa yo pat janm pase nan leta, moun sa yo pa konn koulè lajan lona, moun sa yo pa konn koulè lajan bnc, moun sa yo pa konn koulè lajan trezò piblik, moun sa yo pa nan politik, moun sa yo pa konn di voye ale, se sou kont lanati, se sou kont pyebwa, se sou kont letènèl yo ye. Men poukisa lè ke gon prezidan ki vini, ki konprann soufrans moun sa yo pran, paske lè lapli pa tonbe, jaden peyizan, li pèdi, pa gen lespwa. Men, lè ke gon prezidan ki vini di, tank nou plante plis pyebwa, ebyen, se tank nap atire lapli. Si ke genyen yon santral elektrik ki enstale nan zòn nan, ebyen nou kapab mete ponp pou ke peyizan kapab jwenn dlo pou l wouze jaden, konsa l pa bezwen rete sèlman sou kont lanati. Men, sa ki pase frè e sè byeneme, malfektè toujou elimine moun sa, tandiske gon pakèt moun k ap soufri. E m ap di ou sa klè, asasina Jovenel Moïse plis touche moun! ki an pwovens yo ke moun Pòtoprens. Pase moun Pòtoprens lan se chita li chita lap tann. Gen anpil moun ki nan Pòtoprens yo pa konn kòman pou plante yon grenn zaboka. Yo pa konn kòman yon pye pwa fè leve. Yo pa konn kòman yon kawòt fè fèt. Yo pa konn kòman yon militon fèt. Yo pa konn kòman yon grenn sitwon fèt. Se sak fè moun sa yo pèp ayisyen lè w tande yo rantre nan leta a yo gagote, yo kraze, yo brize, yo pa konn sa k ap pase nan vil pwovens yo. Men yon nonm ki soti an pwovens tankou Jovenel Moïse li konn sa sa vle di lè lapli pa tonbe, li konn sa sa vle di lè w bezwen dlo pou fè aspèsyon. Li konn sa sa vle di lè w bezwen dlo pou lage nan dèyè yon ti pye sitwon paske ou konnen nan dis kenzan nan dis kenzan pye sitwon sa ki mirak li pral fè. Peyizan kwè nan avni, peyizan kwè nan travay, peyizan kwè nan tè a frè ze sè byen eme. Anpil moun wap toujou di Jovenel Moïse pat fè anyen. Mwen pa di l te pa fè. men m gen kouraj pou m di w si travay sa ka fèt Jovenel Moïse te gen volonte e l te renmen peyi Dayiti l t on bon prezidan. Paske yon nonm ki prezidan se pou nonm k ap vini k ap pran lajan distribye ban nou men son nonm k ap wè kòman nou te kapab rebwaze peyi a. Peyizan an k ap pase mizè depi 1900 jamè k ansanm avèk yon bout wou kòman l kapab amelyore travay pou plis manje ka fèt. Lèl di w li pral mete manje nan bòl ou se pa diri lòt peyi lap tann men se dlo ki pou genyen pou wouze latè se plante pou n plante plis pyebwa pou ke nou kapab rale frechè pou ke solèy pa kankannen plant yo men lè w fin asasine l epi tout pwojè sa yo rete gaspiye di m kiyès ki kriminèl di m kiyès ki mantè kiyès ki pa vle ayiti avanse e frè se sè byeneme. Lè ke ou gade video sa, ou kapab wè son dlo, an, son ponp dlo ki enstale, kap desann. Lè w pran pwojè ki tap fèt sou rivyè Masak, yon kanal irigasyon ki ta pral wouze tout plèn di Nò. Medam, matmwazèl e mesye, mwen konnen sa sa vle di, lè gen 3 gout dlo ki tonbe dèyè yon pye plant, Kòman sa fè kè peyizan an kontan? Kòman l santi l fyè? Frèz e sè byeneme, imajine ou konn leve depi nan twazè di maten pou fè dezèd tan edmi ap mache. Epi lè ou fin mache pou rive nan espas kote w ap fè jaden an, pou w ap bwote de twa doum dlo pandan yon bèl distans pou fè kisa silvouplè? Pou fè aspèsyon. Pou fè kisa? Lè w fin mete pye zonyon an anba tè, pou w pase pou w lage yon ti gout dlo dèyè l. Men imajine w, si ke kanal irigasyon yo te fèt, èske w t ap bat tout mizè sa? An n gade ti videyo sa, frèzesè. Videyo sa w ap gade la, sa se yon jaden pòmdetè nan lakou lakay. Se pa yon ti jaden ki piti. E mesye sa w wè k nan jaden an, l ap fè aspèsyon. Donk, pou w fè aspèsyon w ap bezwen ditann, w ap bezwen dlo. Sa s on gwo jaden pòmdetè. Anpil moun pa konn, k ap manje pòmdetè, yo pa konn kòman pòmdetè fèt. Sa s on jaden pòmdetè. Pou pòmdetè sa rive nan nivo sa, se pa mens afè. Fò gen plan pòmdetè a. Kòman plant pòm de tè a pou jwenn li? Ebyen, se lè yon jaden pòm de tè fin rekolte, tout ti grenn ki pi piti yo, yo ranmase yo mete yo nan espas. Epi, yo aspèje yo. Imedyatman yo fin aspèje yo, met pwodui nan dlo ak pou aspèje l, ebyen sa w tande a, apre 10, 15 jou, pòm de tè sa a pral jèmen. Ebyen, kounye a la, frèzesè byeneme, Ou kòmanse ranmase pòmdetè ou met nan sak, gen moun kap vin achte sak plan, si w pa genyen pou vann tou, ebyen sa w genyen an se pou plante, imedyatman l kòmanse jèmen, fòk ke ou mete l anba tè. Pou w mete l anba tè a, gen travay ki pou fèt. Fòk ke ou peye plizyè moun, sa pral depan de kantite sak ou genyen pou bite tè a. Ou te kapab di, Si ke dirijan nou yo tap panse, te kapab genyen de machin ki la pou fè travay sa, nou tap fè manje pi vit. Ebyen kounya la fò jwenn ase mendèv pou bite tè a. E lè w fin bite tè a pèp ayisyen ou fè l bit bit bit bit bit, kounya la fò w pase fann tèt bit la silvouplè. A vle di bit la te konsa, kounya lè w fann li, li vin konsa. Kounya la, pou pase avèk kèlke santimèt pou ap mete grenn pòmdetè. E fò w byen mete grenn pòmdetè a, ou pa sipoze mete l tèt anba. Kote ti jèm nan ap pouse soti a, ou mete ti jèm nan pa anlè. Epi ou pase tè sou li. Ou pase tè sou li. Ou pase tè sou li, w ap avanse. E lè w fin kouvri pòmdetè a pèp ayisyen, Kounya la, nan menm jaden sa a, ki sa yo konn fè? Sou tèt bit yo, pa bliye, ou te fann bit la ande l vin gen de tèt. Sou tèt bit sa a, yo konn tou pwofite pase kèk mamit pwa oubyen kèk mamit mayi, yo konn pase sou tèt bit la. Donk, lè kò fin mete pòmdetè a anba tè, li pouse l kòmanse leve. Fò w ba li premye aspèsyon. fò ba li dezyèm aspè sou e pandan ou tap plantel lan fò tou met fimye nan tè a tou silvouplè fò tou mete fimye ansanm avè pòmdetè a lè lap pouse soti pou bal premye aspè syon pou bal dezyèm aspè syon pou bal premye angrè pou bal dezyèm angrè e souvan lò pral ba li angrè a fò veye nan moman lapli ap tonbe. Ou pa ka leve yon maten w di, ebyen jaden an bon pou l pran angrè, m pral mete angrè. Pa bliye si w al mete angrè a epi lapli pa tonbe pou ke li fonn angrè a, ebyen sa ki pral pase nan jaden sila a frè e sè byeneme, angrè a pral boule pòmdetè a ankò. Èske w konprann? Men si ke te genyen dlo ki disponib, gen kanal irigasyon ki konstwi, ebyen w t ap tou jwenn dlo. ou konnen lè pou lage dlo a, ou fin pase angrè ou epi ou lage dlo a, lè konsa ou pa rete tann. E dèfwa frè e sè byeneme, jaden an konn pèdi paske lapli pa t tonbe a tan pou ke w te ba li angrè. E dèfwa tou, lapli konn tèlman tonbe, jaden an pèdi. Èske ou konprann sa k ap pase? Pou jaden sa rive nan nivo sa, se pa mens afè. Men lè sezon bon, lè Bondye fè nou gras, jaden sa soti jan pou l soti, m pa kache di ou frè se sè byeneme, ebyen kote w kanpe a la, kote w wè mesye sa ap fè aspèsyon an la, la a m pa kache di ou, 4 gwo kamyon GMC ap vire w ap plen yo a pòmdetè. 4 gwo kamyon depi sezon bon, Pòmdetè sa donnen jan pou l donnen, nan nivo a l ye la a, lè l fin monte, ebyen l ap vin mi. Lè pòmdetè a fin mi, l ap vin sèch. Pye a ap vin menm jan avè pye mayi lè l sèch. Imedyatman l sèch kounye a la, ou pral fè konbit, ou pral chèche moun pou ede w fouye pòmdetè. Ok? Moun ap fouye pòmdetè epi w ap mete pòmdetè nan sak. Pa bliye pandan wap fouye pòmdetè a souvan yo konn itilize wou pou fouye l, gen kèk grenn pòmdetè k konn fann ak wou, kounye a tout grenn pòmdetè sa yo pou ranmase yo met nan sak se yo menm ou pral bouyi pou manje lakay pase tout bon grenn yo pral vann. Lè ke yo pran w antanke timoun ou menm pou ke wal fouye pòmdetè kisa w konn fè? Gon pakèt pye pòmdetè w sote. Ou sote ou pou sote pye pom de tè paske ou konnen aprè granmoun ap di w pou al bat tè a. Ou kite yon pakèt pom de tè anba tè kote ou pase a ou di e ou pase ou konn kote ou pase ou make la. Dèfwa granmoun yo konn ap e sere boulon pou pa kite pye pom de tè dèyè sa w konn fè lè konsa. Ou fin retire pom de tè aprè sa ou fouye yon gwo twou vide plizyè mamit epi ou kouvri l. Epi apre sa, lè yo voye w bat tè apre, lè granmoun yo fin ranmase, lè yo fin bay Madan Sara pou al vann, ebyen sa ki pral pase, ou menm ou retounen w al bat tè. Nan al bat tè w konn jwenn yon sak edmi, ou konn jwenn 2 sak. E lè w jwenn 2 sak pòmdetè sa, frè e sè byeneme, ou pral vann li. Imajine w gen lavant wap jwenn, wap vann sak pòmdetè sa a 500 dola, sa vle di la a ou genyen 1000 dola nan men w, ou gen lajan pou kale kò w. Ay kòb ou pral achte, gade non bèl jupe, se kòb ou pral achte liv, se kòb ou pral achte bèl sandal, se kòb wap prepare w lè lekòl ouvri pou al lekòl pou fè bèl. Èske w konprann? E malgre jaden an konn fin bon frèzesè byeneme, ou sove sezon an, ebyen lè ke machin nan fin chaje an pwovens, ou rete ou chita wap tann kòb, nèg nan pòtoprens yo ankò, politisyen visye nou yo, ki kreye gang tout kote, pa bliye gon distans sak pòmdetè sa ap soti. Lè l rive nan wout, gang ap batay, kamyon machandiz sa kanpe. Lè kamyon machandiz sa kanpe, fè 5, fè 6, fè 7 jou, pòmdetè a ap chofe, l ap pouri. Disip ou machann nan rive Kwabosal, yon bò nan machin nan pèdi. Èske w konprann kòman moun yo mechan? Mande Bondye padon sou jade chou w sot koupe. Depi l fè twa kat jou nan wout l ap chofe frè se sè byeneme. Defwa w konn pase ou pran lapenn machann yo konn rive nan yon kafou yo pa ka kenbe yo oblije dekoud sak chou yo pou yo vide chou yo atè pou yo ba yo lè pou yo retire fèy ki pouri pase yo fin desosse nan men yo. Yo pa bay peyizan espwa. Lè ke gon moun ki deside fon bagay pou yo Kisa yo fè? Yo fè konplo yo manje l. Ala traka papa. Si nou pran pale de mizè peyi sa ap pase anba men dirijan. Franchman frè e sè byeneme. Hum! Nwit sa a pap sifi. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, tansyon ap monte ant Lèzetazini ak Lawisi, bagay la di wi, e jan bagay la ye la pa twò lontan, gon machwè won k ka chavire nan blòk sa. Ebyen, frèz e sè byeneme, m ap fè ou konnen, Koudapèl entènasyonal fenk lage yon manda entènasyonal kont prezidan ris la ki se Vladimir Poutine. Dezyèm chanm preliminè tribinal la pran desizyon sa a paske l jije Putin responsab krim k ap fèt sou teritwa ikrenyen an depi 24 fevriye 2022, jou l te deside anvayi teritwa sa a. Bon, kounye a la, kiyès ki pral mache k pral arete Putin paske l gen manda? Eeii! Frè e sè, gade imaj sa a, sa a se vizaj Putin. lèl tandel gen manda entènasyonal dèyèl hahahahaha non Poutine ou wè bagay yo kounya manda dèyè w ou prezidan ou gen manda eh humm Jovenel Moïse te pase plis ou gason pran kouray humm. Medam, matmwazèl e mesye, genyen lame Etazini ki pibliye yon videyo yè jedi a ki montre Larisi te entèsepte yon dwòn siveyans ameriken madi sa lakòz li tonbe nan lanmè nwa. Hee! Lanmè nwa! M raple m Lè ke m te nan nevyèm ane, ou raple ou lè sa yo ap rakonte w istwa dezyèm gè mondyal, te gen 2 bonm ki te kraze 2 vil Japon, te gen yon bonm H plus ki anchene nan mè nwa, si l eklate twa ka limanite ap pèdi. Ou raple w se sa? Epi kounya la, dwon ap tonbe nan lanmè. Hey! Mesye fè respè nou! Ebyen frè se sè byeneme, videyo a montre yon avyon gè ki tap lage kabi pandan li tap pwoche pa dèyè dron ameriken an, ebyen ki te anlè. Yon dezyèm avyon gè te pwoche menm jan e li te rive sou dron nan. te gen yon deranjman nan videyo a, nan moman kote, dapre lame ameriken, avyon konba ris la te fè kowalizyon ansanm avèk dronn. Yon dènye pati nan videyo a montre ke imaj la reparèt ke yon lam nan Pwopilse a pliye. Videyo sa a parèt yon jou aprè Sekretè Defans Etazini Lloyd Austin te pale ansanm avèk tokay li sou ensidan an. Lèzetazini, frèzesè byeneme, pral kontinye vole e opere kèlkeswa kote lalwa entènasyonal pèmèt li fè sa. E se devwa Larisi tou pou li opere avyon militè li san danje e yon fason pwofesyonèl. Ala bagay ki bèl lè n se 2 gwo peyi pi n gen zam nikleyè. Gon jan nou pale, gon jan n antann nou. Se sa Austin di jounalis yo apre li te fin anonse li te fenk sot pale nan telefòn ansanm avèk minis defans Larisi a. Se premye fwa 2 lidè defans yo pale nan telefòn depi mwa oktòb pase daprè otorite yo. Donk, kounye a la frè e sè byeneme kote w tande ti avyon, ti dron ap fè koalizyon? Ok mesye! Poze m di nou. Toujou nan sa ki konsène Lèzetazini Damerik, Yon divizyon ap grandi nan pati repibliken an sou kesyon pou konnen nan ki pwen Lèzetazini dwe kontinye sipòte Ikrèn nan efò li pou pouse fòs Ris yo k ap chèche pran kèk gwo moso nan peyi sila. Pandan kèk repibliken kle nan Washington ki kontinye montre anpil sipò pou efò Etazini, ki ekspedye dè milya dola ak materyèl bay Ikrèn depi lè Larisi te lanse envazyon an an fevriye 2022. Kèk vwa ki pa dakò ap fè yo tande yo pi fò pandan dènye moman yo la. Genyen gouvènè Florida ki se Ron, li menm se dènye gwo vwa repibliken ki di Lèzetazini ta dwe wete sipò li pou Likrèn. malgre li pa anonse kandidati li ofisyèlman, anpil moun espere ebyen chèf sa a pral chèche nominasyon pati repibliken an pou eleksyon prezidansyèl 2024 k ap vini la a. Lendi a, ebyen Tucker Carlson nan chenn televizyon Fox News te poste sou Twitter yon tèks kote ebyen gouvènè Florid la reponn yon kesyon l te poze plizyè posib kandida pou prezidan, kote li te mande yo pou pozisyone yo sou gè Ikrèn nan. O o! Pandan Etazini gen plizyè enterè nasyonal enpòtan pou lavi li, tankou mete sekirite sou fontyè nou, abòde kriz kote lame nou an bezwen jarèt, asire ke moun jwenn ase enèji e ke nou endepandan nan domèn nan, Tcheke pouvwa ekonomik, kiltirèl ak militè pati ekonomis Pati Kominis Chinwa a. Rete kole nan chire pit pou teritwa ant Ikrèn ak Larisi silvouplè, sa pa youn nan pwoblèm nou yo, se sa gouvènè Florid la fè konnen. Pou gouvènè a, Angajman Etazini nan Ikrèn fè li pèdi atansyon pou kèk defi serye e li kritike administrasyon Biden nan deske li voye yon chèk blan bay Kyèv e li denonse yon politik chanjman rejim nan Larisi, yon bagay ke administrasyon Biden nan te di li pap pouswiv. Donk frè e sè byeneme, gon ti pwovèb kreyòl ki di pa bò lakay, ebyen antere manman paw anvan w al leve manman pa lòt. Donk nan mitan Repibliken yo, gen chire pit, gen ki pa aksepte pou Lèzetazini kontinye ap finanse Likrèn, zafè kabrit pa zafè kochon, men gen anpil ki kontinye ap sipòte Likrèn, donk jwèt la make san. Nou genyen ti Youri Abolotcho ki fè konnen matant li fil pou li nan pwogram Biden nan, men li pa prale Ozetazini paske l ap ret batay. batay batay pou kisa je ne se pa bon wap ret fè visye fo klè hein mon frè donk pandan li fè deklarasyon sa frè e sè byen eme li te prezan nan pakè pòtoprens ansanm avèk avokal poul te vin jije ansanm avèk jounalis teriel telus. Sou fè dakizasyon jounalis la ta vòlè yon telefòn. Ebyen frè e sè byeneme nan lokazyon sa fò m diw ti youri mande popilasyon an padon paske li te jwe wòl abolotcho sou sèn politik la an nou tande ansanm. Congress nap tann yo wi nap tann yo. Bon nap tann yo lè yo vle paske yo plis fè pwosè a nan radyo paske mwen menm mwen la. Paske yo te banm nan pwosè a nan sitasyon e map tou korije TT non m fòm korijel li pat janm di l voye 2 somasyon li di l voye 2 li te voye yon somasyon ki te gen yon erè sou petyonvil li voye yon sitasyon nan biwo m nan sitasyon an pou laprès konnen pou laverite pou listwa l banm 3 jou fran e 5 jou òdinè li te voye l le 13 e avantaj pou mwen se direktè m nan ki te resevwa l mesye Jean Jacques René Laguerre map felisite nan wi la mate aksepte ban mwen l. Yèl fè ekip nèg ap fè charabya ap voye moute non dwa a pa fèt nan voye moute se la e nan pledwari vin vin met deyò la nan box la pou yo wè si w konn li si w gwo avoka e dayè misye ap fè pipi shit kaka rat li konnen moman e moman ti youri li sof ke sèl sa map di pèp ayisyen an map mande yo eskiz yap padone m ankò yn fwa paske m te fon wout abolotcho wi pèp ayisyen nap konprann mwen poukisa m te panse nèg yo tap regle bagay peyi. Paske m sonje lè mèt Anel Remy, Steven Benoît te kanpe l te di lè Jovenel pa la nan 8 jou kidnaping nan ap rezoud. E jodi a m gen konfrè m ki viktim, m gen manman m ki te viktim, gen jounalis ki viktim, ensekirite a toupatou, jodi a tout moun ka manje, m ka site enpe moun ki anba tab k ap manje avèk Ariel. Pa egzanp lè w pran Marjorie Michel. Yon nan pouvwa Sorel Hyacinthe. Yo te nan lari avè m, e sa k fè m kreye ana a pou pèp ayisyen, Association Nationale des Abolotcho. Jodi a parèt tèt yo, grangou, mizè, chomaj. Jodi a lè m ap gade pèp ayisyen, e bon, e bon gade yo pa bat mwen. Lè m ap sot apye, m ap gade yo nan lari, y ap kidnape yo. Mesye bagay ki pi grav, ou te konn achte yon tenb paspò 320 dola k moute 1600 dola, bon bagay la vin pi grav. Ankò, raketè nan lari ap pran 10 mil, 20 mil dola pou fè paspò. Bagay la vin pi rèd. Jodi a, fò m mande pèp ayisyen an eskiz. E pa fòt mwen. Pa di m pa t gen kè. Lè w al lekòl, ou imajine yon avoka konnen w al lekòl, w ap milite, ou fè dwa, e nèg la kanpe li di w konsa w fè dwa Gonayiv. E nan prive m te ye. E m ap moutre pèp ayisyen an jodi a pou laverite, pou listwa. E ale, m ap note mèt la, m ap ba l yon ti nosyon teknik devan laprès pou ale. Al mande jij lan. M te syeje, ay mèt la la ap voye moute, m te syeje devan yon pi gwo jij de pè yonn pami yo Dèlma Mèni. Ki mèt sa k ap voye moute a? Mèt Anèl Remi avèk mèt mèt mèt Difisil Mèni. Men pwosè vèbal mwen pou laprès wè l lòske m te prete sèman Dèlma. M te prete sèman ban m li l pou li, w ap wè li pa gen li pa gen Inivèsite Leta Dayiti, li gen Inivèsite Nobèl Dayiti. M pa t janm nan Leta. Mèt la ap bat pou sa l ap di yo te mete m deyò nan katriyèm ane pou m te fè trèt pou dwa penal. Manti! Men, m te nan mete l pou mèt la wè a. E dezyèmman ankò, lòske m te vin dèyè l, se komisè an chèf pakè alepòk ki te ban m lèt la men ni laprès. Gade ladan si nou wè gen inivèsite Leta. Jodi a, wè nèg yo kote yo ap bay manti men ni. W ap wè inivèsite prive men ni. M te resevwa lèt la le 8 novanm 2021 many Jacques Lafontant e sak fè m tou remèsye Jacques Lafontant li te met manda depi areto Haiti areto nèt m pap janm di komisè a pa chèf komisè a chèf depi l areto l areto nèt w al nan prizon al nan prizon nèt li rete chèf pakè a jodi a e sak fè m ap di nèg yo nou pa pral fè pwosè nan radyo si w estime ke m fè yon manti w ap vin nan tribinal pa bliye pa nan tribinal depi l ap pale de kontansye li bliye lè l ap fè rakèt. Mèt la m abitye bat li nan pledwari nan tribinal depè Dèlma deja. Jodi a m apre korije l kounye a devan laprès. Depi w pale de kontansye ou wè tribinal depè, mèt la bliye l site m nan koreksyonèl. M ap tou di mèt la kòman yo fòme tribinal koreksyonèl la. M ap tou di l pou laprès. Yo fòme l avè ton jij denstriksyon. Yo fòme l avè ton komisè gouvènman e li k ministè piblik. Epi w ap bezwen yon grefye, w ap bezwen yon isye odyansye. Epi avoka w ap nan bòks la. M tou fè mèt la pou li konpozisyon. Sa k fè m di w moun yon moun al lekòl pou lè nèg yo kanpe ap di tenten. M tou fòme mèt Anèl Remi. Pa vin fè politik ou bezwen kandida pou Dèlma e m make m di w sa. Si mèt Anèl Remi depite Dèlma m ap mouri. Bon m di l piblik mèt Anèl Remi pa ka anyen Dèlma. M tou fè politik avè si mèt Anèl Remi depite Dèlma m dwe mouri. Enben frè. Si tout fwa m pa ta la bon m tou di w li pè a ton nanm. Gason ki pa renmen kite madanm yo domi an silvouplè. Pastè a pale avè nou wi frè e sè byeneme an nou tande mesaj sa. Ou pa ka son frè wap sèvi Bondye epi ou pa ka kite madanm ou domi de twa swa. Yo cho yo cho yo pa ka kite madanm yo domi mesye kite madanm nou domi yon semèn mezanmi bagay la te di tou. De twa swa bay madanm nou poz. Pale avè yo pastè. Haa. Sak pase w? Ou gon demon sou w. Ou ka gen plizyè demon menm sou w. Ou la legliz la wap bay traka wap bay pwoblèm. Kontwole tèt ou. Alelouya gen Bondye. Sof ke depi, depi y dous, w ap bouje kò w. M kite sa la wi. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco.